Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Jodi a se dimanch 12 fevriye 2023 nou kontan rantre lakay ou eske vwa komanse amelyore paske on a un gren de vwa apolonyen depi nou gripe. Alò pou lèjan ki diz BRL pod ou gripe twò souvan ou menm fòk ou al lopital pi souvan. Epi banm di nou bagay, gon bagay nou pa konprann tou wi. Lè w Etazini ou gripe anpil? Sèlman fredi kap kale w. Gon bagay pou w konprann wi. W ap viv nan peyi Dayiti, tout kote w pase se pousyè, epi kounye a la w ap di moun yo gripe twò souvan. E pa sa k pwoblèm nan. 1, Gon epidemi deyò a. 2, Bwonch mwen fèb. 3, M toujou nan pousyè atè a. Kounye a, si nou pa vle m gripe, chache yon kote pou nou mete m, pou m pa janm jwenn ak pousyè. Epi lè sa n ap wè si se mwen k pwoblèm nan. Hein? Si e mwen k pwoblèm nan m tap mouri deja mezanmi ou pa konprann non brèf an nou pati la pou emisyon an non men avanm kòmanse la m gen yon moun yon chèn map fon ti pale ak chanèl sila chèn sa rele men sak enfo men sak enfo tande m pa renmen fè moun abu. Tande, mwen fè yon avètisman sou chanèl ou a. Ou pran 2 emisyon m ou poste yo sou chanèl ou a. Lè mwen fè kòmantè pou m di m ap fèmen chèn ou an, olye pou ta pran sa an chaj, mwen wè se efase ou efase espas kòmantè yo. Oke pa gen ankenn pwoblèm. M gon grenn bagay m ap di w, m pa vle w di m se move je. Paske akote de se afè sou Facebook, pa bliye YouTube la li pi fasil ke Facebook. Nan yon moman yo ka fèmen chanèl ou sou YouTube. M pral di nou yon bagay nou pa konprann. J'ai des amis qui travaillent à Caraïbes. Mwen genyen moun nan Caraïbes mwen bosse pou yo. Paske le frère de Patrick, il est mon ami. Il s'appelle Philippe. Li gen emisyon. Mwen konn fè spot pou li, tout bagay. Eske nou konnen yo banm yon strike nan Caraïbes? Paske m te pran yon entèvyou, yon pati nan entèvyou pòt pawòl lapolis lan. Yo ban m yon strayk. M pa di anyen. M kenbe l la. Mwen pran yon ti kal videyo nan premye nivo. Je kwa k se okay. Lè yo t ap lage prizonye yo. Mwen pran yon lòt strayk. Sa fè 2. Kounya la ou konn sak pase depi ou t pran yon twazyèm chèn nan fenmen. Mwen fè an sòt ke bagay moun pa enterese m menm. M pa janm fè sa ankò. Men si chèn nan te fenmen sa vle di pò la tap fenmen tou premye nivo. Ebyen kòm si pa m nan te fenmen pò la tap fenmen. Kòm mwen fè w avètisman deja moun ki konn gade chanèl e alò men sak enfo a moun ki konn gade chanèl sa souple di m mèt li konsa. RL prod dil sispann sinon lap fèmenn e map fin bay strike yo pèsòn moun pap kapab fèm retire yo e kelkeswa siplikasyon yon nèg fèm map fèmenl nèt paske mwen te diw sa deja mwen diw pa pran yo eske ou konprann m pa gen pwoblèm avèk yon nèg ou se zanmim ou just relem epi m baw vwa dayè ou wè tout vwam fèm toujou kite yo sèch M pa janm abiye yo. De kwa? Si yon nèg rele m pou di, a ban m dènye vwa w te fè a non, m tou voye l ba ou sèch konsa. Men afè, mwen fin fè l, ou menm w al telechaje l ou pran l, a mon insu, e ou pa zanmi m. Ou wè ban m di w yon bagay, m pral site tout chanèl ki zanmi m yo. Tande byen, m gen Jonas Gustave, m genyen Actualités Locales TV, m gen Haïti Diversité, Haïti Prophétie, m gen Wi Se Sa TV. Mwen genyen medya pa m. Èske nou tande? Donk medya sa yo ka gen lòt ankò wi ok gen ketyon news genyen Wendy 509 si moun sa yo pran afè m pa bezwen konnen yo te mèt fè sa yo vle avèl men banm di w bagay si on lòt chanèl ou pran dosye m ou pa rele m pou di m sa m dezole pou ou si se sou Facebook ou kapab kontinye kale kò w men map mete e mizik dwa dotè pou nou e lè sa lè chanèl nou demonetize. Nou pa al plenyen. Epi dezyèm bagay. Youtube se pi fasil. Men sa k enfo, poze w, pa pran ankò. Depi w pran ankò m ap fèmen chanèl ou a. Ok. An n pati non. Genyen deja 2 petit video ki viral sur les reseaux sociaux. Video kote ke gen yon atak ki fèt au niveau de Kara 2. Ya un ami ki m'aple yè o kou de la journe pou me dir, RL bagay yo grav, nèg yo sot pase sou on machin vid tente, yo vide bal gen anviron 5 moun ki pèdi lavi yo. Mwen wè kelke video, video kote ke gen yon ti jèn ki atè, gen lòt moun ki pran bal, men pi fò moun sa yo se ta chofè moto. Ekoute! Se sak fè yo di w se Kara 2. Men li plis pase nan blòk limitròf Jeral la. Bagay yo grav. Kounye a la, poze tèt ou kesyon pou di, kiyès ki fè zak sa? Anpil moun ta di ke se de bandi zame. Men piske mesye yo menm yo te anndan yon machin, ebyen ou pa kab di si se Vitelòm, si se lòt, si se lòt. Men ekoute, gon grenn bagay m ap konprann. E lapolis pa t ap genyen okenn rezon pou ta kapab fè sa. Èske nou konprann? Paske lapolis lè l ap fè yon bagay, lapolis pa bandi. Li pa k ap mete kagoul pou l fè yon bagay. Li pa k ap kache nan machin tente pou l fè yon operasyon. Nou wè kòman lapolis fè operasyon l. Sa vle di, sa k pase a aparaman, nou gen dout ke se pa bandi ame ki fè l. E kounya la, di tèt ou ke lè nèg yo antre nan yon lojik konsa, pou y ap fè yon seri de bagay konsa, ebyen, se kare bare, nèg yo ap patisipe nan sa n ta kapab rele detui peyi a. E y ap detui l pou de bon. E sa y ap fè la a, li p ap fèt pou granmèsi. Li p ap fèt pou granmèsi. Konprann byen wi. Se pwòp Ayisyen parèy ou k ap fòse ou kite peyi an Se pwòp ayisyen parèy ou tou kap touye w kap redwi nou paske ebyen nou menm yo estime ke ayisyen yo pa dwe viv nan peyi sa ankò bon e le gwo di dosye se Dimitri Herard. Dimitri Herard ki li menm nan Penitansye Nasyonal, Dimitri Herard yo arete kòm kwa li ta patisipe nan asasinay ansyen prezidan Jovenel Moïse. M pral ba nou yon bagay pou nou konprann byen paske kant ou se yon fanatik RL prod, ou kapab rapidman gen l'art de raisonner pa rapò ak fason nou fè emisyon nou yo. Yon tan avan Dimitri Herard te lage voice sa. Doktè map mande w pou pase mesaj la pou mwen e sesi trè enpòtan paske nan sitiyasyon kote nou ye an e apre Bondye nan syèl la avèk entèvansyon moun ki gen bon volonte Bondye pale nan kè yo e mèt di w konsa nou livre a la mèsi de tou e Nòmalman 31 desanm 2021 an ki sot pase a, te gon tantativ evazyon ki te fèt nan prizon sivil Kwadèboukè a kote pa t gen vrèman gen pa t vrèman gen yon grenn prizonye ki te soti men te gen plis ke yon ventèn ki pèdi lavi yo lè chèf yo vin rantre yo rekipere prizon an epi e moun yo jwenn sou lakou a yo tiye yo. Yo te ba yo bal nan tèt. Yo te menm arive vin nan selil yo pran yon eleman ki rele Damas nan selil li epi yo tire l tou. Alò, sa ki vin fè sifas la kounye a la se paske depi pandan tout semèn yo, pandan depi apre premye janvye a, pa gen pèsonn, yo pa janm mete nou deyò. Swa pou n al benyen, pou n al nan rekreyasyon, pou n al pran dlo, kèlkonk yon bagay konsa. Se dèyè bawo a nou rete, yo vin fè plen ti gangrenn galon pou nou, vin mete devan selil la, nèg ki nan dispansè, moun ki nan kwizin. Alò sa k vin rete, vin rantre an liyn de kont, men nou toujou wè gen biyay ki vini avèk gwo zam nan men. Zam nèf nan men. Men dènyèman la a, ka vin anpire. E mesye yo vini ansanm avèk chajè ki TP, paske nòmalman si tout fwa w ap vini nan yon fè yon entèvansyon anndan yon sistèm karseral kote ki gen prizonye ki pa gen anyen nan men yo, m panse sa ki ta sipoze nan men w se ta zam ki gen bal kawotchou epi gaz lakrimojèn. Nèg yo vini ansanm avèk yon seri de gwo galil. Yo nòmalman lapolis la gen de zam li bay. Pou yon moun pou polis yo ta genyen genyen ki gen jiska 3 sou yo ou konprann si zam nou pa konn wè ki konn nan men polisye e yon seri de moun tou ki kagoule nou pa konn abitye wè fòm moun sa yo bon brèf e men nou vin aprann ke se pou se nan lojik pou elimine Dimitri Herard men pa menm okazyon an. Y ap pwofite fon masak pou yo ka jistifye lakoz. Gen yon eleman ki sou radyo ki fè mesaj la pase pou nou. Gen yon seri de mèsenè, m te ka di sa konsa, oubyen yon seri de gang Ozetazini ki soti presizeman nan eta Florid. Bon presizeman nan Miyami, yo rele zo pa m ki vini. Yo desann nan otèl Le Mont-Sel, yo desann nan otèl Le Plaza, se sou Channmas la. E genyen tou moun ki ta machin alò, machin ki t al dèyè yo nan èpòt lan, se te yon machin ofisyèl, machin OF 40, kat konsa konbyen konsa, m pa fin raple m. E yo mete, yo gen yon milyon dola nan men yo pou yo antre pou yo vin tiye Dimitri Hera yon fason pou ka fè kouvèti pou kèk dosye. Men, nan okazyon sa yo fon jan yo pa janm ba nou manje. Yo pa janm ba nou manje alè, yo ba nou manje chak vennkatrèdtan. Alò, chak senkè a nan aprèmidi, yon sèl repa pa jou. Epi yon ti tak dlo, yon fason pou nou ka revòlte, lè nou revòlte, pou yo ka di nou t al fè tantativ pou nou kraze prizon, epi apre sa pou yo ka ouvè bal sou nou e pa menm okazyon an pou yo ka fizye Dimitri a. Alò, doktè, n ap mande w pou w fè mesaj la pase pou nou. E, ke Bondye beni w. Priye pou nou, moun ki ka fè entèvansyon o nivo anbasad yo, nan dwa de lòm entènasyonal. Gade pou n wè kòman n ka fè pou nou. Priye pou nou tou, paske nòmalman Bondye odesi de tou. Mèsi. Ayayay memwa du micro a son bagay ki evidan wi mezanmi Dimitri Herard ki te lage voice sa se te yon Dimitri Herard ki te peut être en danger ou byen se te yon Dimitri Herard ki tap jwe sou Entansyon piblik la. Se de ka. Men, èske nou pa ta kapab di, nou plis prime Dimitri Herard ki te an danje a? Voice sa a, m pa konnen, li just rete li viral ankò. Paske yè m t ap tande l sou chèn Jonas lan, o pwen ke m te eseye rele Jonas pou m di l ke voice sa a te la yon bon ti tan. m pa t jwenn li. Lè m fin tande l, m wè tout moun afole, o, Dimitri Hera, misye gen pwoblèm nan prizon an, li di yo yo pral touye l patati patata, m rete la m ap swiv. Dans l'après-midi, parce que il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Dimitri Hera a parlé. M di, Écoutez, non, RL POD pa fè sa, parce que nou gen memwa e nou konn sa k rele reyalite a tou. Lè moun nan di m sa aprè, l di m, a bon, se te yon fos alerte. M di ok pa gen pwoblèm. Paske mwen m te deja konnen ke se yon voice ki la lontan. Dimitri Herard fè sikile yon voice. Tande byen. Li voye voice la bay yon pwòch fanmi li. Men si l pat vle pou voice la te pran lari, voice la pa t ap pran lari. Se yon tati li ki di men sa k ap pase konsa paske m tande bagay yo grav nan prizon an Dimitri genlè yo pral touye w patati patata. Epi li di sa. Pandan mwa ta di se paske la prison était ouverte, j'étais sur la cour, m ta fè yon ti mach pa achte etc. Epi se a mon retour m wè telefòn mwen kraze pa de moun ki pa ekri m etc. Men non, non, non, pa gen bagay konsa Tati. Se pa konsa m ap mouri Tati cheri. Non, non, se pa konsa m ap mouri ditou. J'ai beaucoup trop de choses à accomplir tu vois après cette expérience gen trop mission m poko fini Tati chérie du tout dayè pou m pou m pi fran avèw mission m fèk kòmanse tu konpran chérie non non humm penpòt sa k rive nan penitansye nasyonal m ap sòti vivan chérie yon tranblemanntè mèt pase prizon vide plat atè m ap sot vivan chérie crois moi si tu veux Sa fèm pa janm pè paske je se pètinamman je vè sòtir vivan e an sante de sèt afè e se pa premye fwa map diw li hein wèm mwen redi l ankò map sòti vivan e an sante de sèt afè tapi wouj sonje m te diw sa. Kounya la a frèch la m konnen w son gwo analist lèn chita sou premyè deklarasyon ki te fèt la kounya nou vin nan sa a tande byen Dimitri Herard li pli ke konfòtab. Kounye a poze tèt ou kesyon non. Si pou Dimitri Herard konfòtab, kiyès k ap rann li konfòtab? Paske pa bliye Dimitri Herard di misyon l poko fini. E on a lenpresyon ke Dimitri Herard è konsidere kòm un superstar au penitansye nasyonal daprè ses dires. Konprann byen wi. Dimitri Herard ki sòti nan stad presyon, li te pè pou yo pa touye l, men jounen jodi a la ki antre nan stad one man show. E sa pou nou konprann. Kounye a la, yo di w ke, alò Dimitri Herard di ke menm si tranbleman de tè ta pase, li pap gen anyen. Sa vle di, oubyen sa souzantann ke kote Dimitri Herard ye a, son kote ke lap viv, lap byen pase. Eske nou konprann sam di nou an? Dimitri Herard sòti nan stad la pèrèz jounen jodi a la ki gen yon asirans total, yon asirans inebranlab. Sa vle di kisa? Tout a ete planifye. Ou byen tout orè ete planifye paske je swi journaliste. Se mye de dir, tout orè ete planifye. Kounye a la a, ki sa nou di tèt nou? Moun ki mouri nan fim nan se moun ki mouri a, Jovenel Moïse. Kè w kapab fè w mal pou pitit Jovenel yo, m pa menm di Martine menm. M pap di Martine Moïse. Paske Martine lan li menm li yon ti jan euh, m pa konprann. Men, pitit Jovenel yo. Jovenel ki kaba nan fim sa a. Se Jovenel ki pase mal nan fim sa a. Eske nou konprann? Sa vle di, anpil moun nou wè ki patisipe oubyen yo di k patisipe nan asasina Jovenel Moïse, yo arete yo, genyen yo ekstrade, se, ou ta kapab di, jan mwen renmen di sa, un coup d'épée dans l'eau, e ki pa menm fèt nan zòn kote pwason ap banbile. Konprann byen wi sa m ap di nou. Donk, gon seri de nèg la, kit se Ayisyen, kit se lòt yo arete yo, yo ale avèk yo, depi lè yo ale avèk yo, ann bay anm de debri yo. Men, gon lè k ap rive n ap wè yo k ap pale. Se pa pou san rezon ou wè genyen youn y ap chache la a, tanzantan l monte e pou fè de trè bèl deklarasyon. Hein! Sa bèl anpil, sa bèl. Kòman sa ye nan Jakmèl pou aktivite Kè Kontan an? Ebyen, konfrè nou yo, yo menm te fè deplasman an, nou suiv kèlke videyo, epi apre n ap retounen pou kapab boukle. Scoop nou nan vil Jakmèl kote ke nap pèmèt ke w viv dewoulman kanaval Jakmèl ane sa pou 31 nyèm edisyon nan vil Jakmèl. Nou gen avèk nou nou devan ekòl atelye de Jakmèl avèk yonn nan reprezantan ki pral fè w ti pale nou de diferan aktivite ki genyen e dayè gon ekspoze ki fèt devan la donk avèl nou pral fè ti koze donk kòman w ye? Mwen anfòm, kijan w ye ou menm? Sèt filya a gen atizana, gen konstriksyon batiman, gen konstriksyon metalik, gen travo de bwa, gen karelaj, gen elektrisite avèk plonbri. Men nan moman la w ap gade sa se atizana ki deyò a. Sa se pou kanaval la? Wè. Ban nou kèk ti detay sou tout sa ke nou konstwi yo la e m wè genyen m wè genyen agrikilti, m wè genyen plizyè lòt e. E sa ke nou pwodwi, se kòman sa ye? M pa konnen, fòk mwen pou ta fè yon vizite, m ta ba w diferant pwodwi yo, kijan yo rele, ak sa n fè yo. Ok, ak kisa pou w fè sa? Sa se papye mache, sa vle di sa fèt avèk katon, papye siman. Sa enspire nou de kilti nou, wè l make Agri epi Culture. Sa vle di se tout bagay ki gen anndan kilti nou an nou reprezante nan. Yon senp detay. E nan bò sa yo nou gen fritye. E nan bò sa yo nou gen fritye yo ki se anpe fui. Mache yo ankò. Are sa nou gen soup la ki fèt avèk selotèks. E pi devan nou gen anpe pwodui ki se vanui. Tankou bagay ki wèk avèk pay yo lòt bò a se vanui. Nou gen chapo ladann, nou gen soup la ladann, nou gen panye ladann. Epi anlè a la wap wè nou gen yon seri de mas nou etale se avèk papye mache epi katon diplèks. La ou genyen papye mache, ou genyen vanwi. Apre sa pi devan nou gen makrame avèk mawokini. Makrame a fèt avèk fil. Ak ki sa l fèt? Fil, fil makrame. Epi bambou men marokini an li menm li fèt avèk twal epi kouti epi e fil kouti paske e alamen nou fèl e sa fè nou rele marokini. E chapo yo? Chapo yo se marokini ankò paske yo fèt alamen, kouti epi la nou gen ajil. Ajil nan, ajil nan fiksel se jòn nan oubyen? Wi, jòn kote gen Gen sandriye ladann, wap wè gen yon tèt desalin ladann tou, gen anpe po ladann, gen yon anpoul, epi anpe bijou ladann. E tanbou sa a se? Papye mache. Papye mache, ok. Wi. Epi la nou gen ankò po flè ki se avèk aplik, ki fèt avèk papye mache epi sab. An gwo, travay sa yo, konbyen de tan ke w ka pran pou reyalize travay sa yo? Humm sa mande anpil jou paske pou fè papye mache a fòk ou kitel sèch apre sa pou re bal katon ankò pou re balanse. Se ki sa yo ye? Humm nou gen katon, siman avèk amidon. Ok, se se pwodwi de premyè nesesite yo pou nou kapab vin konstwi sa. Wè. Apre sa nou gen tablo tou. Tablo yo, ok. Bon, bon m mande w, e, e, e tout sa yo ke nou fè, ekspozisyon ki fèt la apre midi an la oubyen jodi an la, e, yo gon kou? Pa egzanp, si, si, si n ap vann sa a, pa egzanp, a ki pri? Yon tablo pa egzanp, pa egzanp tablo ki anlè yo la, e sa? An fèt, tablo pa gen pri. Sa ka rive. An pa gen pri, n konnen. Sa ka rive ou pran yon pri, ou di yon moun yon pri epi li ba w lòt. Si l bon pou ou, ou gen dwa asepte l. Men si l pa bon pou ou, ou oblije chanje ansanm avè l. Men si w ap fè yon tablo konsa, omwen ou ka fikse l de 50 dola us. Sa vle di sa e to ki pi ba. To ki pi ba. Wi. Ekspozisyon fèt pou kanaval lan sèlman, pandan peryòd kanaval la oubyen nou toujou ap inove pou nou genyen otan de. Anfèt, jan de pwodui sa yo, genyen ki la pou kanaval sèlman, genyen ki la pou dat me, genyen tou ki nan boutik nou anlè a ki se ki la pou desanm. Sa vle di nou balanse chak lè gen. Fèt yon kote epi n travèse. Depi gen fèt yon kote n travèse epi nou pran pwodui ki ale avèk moman. Sa vle di chak lè gen yon bagay nou. Donk nou soti nan atelye an la epi n ale nenpòt kote nan peyi an ki. Epi disponib. Jisteman. Ok. Men kòman demand yo ye? Pa tèlman, ou konnen akoz de sitiyasyon peyi a, tout bagay pa tèlman ok. Jodi a ou nan kanaval ki mesaj ou ka pote? Dèfwa m santi nou neglije.